Pèp Ayisyen, jodi a, nou Moïse Jean Charles, nou vin pale nan depatman Nòdès peyi a, patikilyèman yon gwo komin ki rele Twou Di Nò. M pa vin pale avèk nèg klas mwayen, men m vin pale avèk kominote entènasyonal la, avèk gran nèg Pòtoprens, avèk manm gouvènman an. M vin pale avèk Ariel. Ariel si w pa bay pitit Desalin yo sekirite se pèp pa eleksyon n ap rache ba l kolon semèn k ap vini la a e sa pou m deklare yon mwa pou li a. Pèp ayisyen nou wè apre lanmò Jovenel Moïse yo tye Jovenel Moïse tankou s on ti kana tankou s on ti poul. Moïse Jean Charles pa rele Jovenel Moise mwen se Moïse Jean Charles pitit Dessalines nan se sa m te vin di la jodi a pèp ayisyen depi kominote entènasyonal la fin fè yon sondaj aprè sondaj lan yo sòti Pou pa fè eleksyon anndan peyi a paske nan sondaj kominote entènasyonal fè yo, yo dekouvri de le premye tou Moise Jean Charles ap prezidan peyi a. Kisa yo fè? Yo kreye yon ensekirite jeneralize. Andedan peyi a tou ou di la Moise Richard vin pale avèk lemond. Ensekirite nou gen la a se Lèzetazini ki ban nou li pèp ayisyen se sa m vin anonse la jodi a. Ou tande y ap pale de 17 ameriken yo di baz 400 moso kidnape se pa vre non pèp ayisyen se pa vre non se pa vre non pèp ayisyen se yo menm kap fè kidnape jòj se yo menm kap fè kidnape moun kap fè fwitaj nan lari a lè yo kidnape on moun kap netwaye soulye Eske moun sa gen lajan poul peye bandi li pa gen lajan men son mesaj yap voye ba nou pou nou pè pèp ayisyen pitit desalin yo pa konn pè nou jodia m tande yo di pèp ayisyen an pa vle eleksyon paske la boujwazi Anbasad yo pa gen kandida ki ka afwonte pitit Desalin yo jodi a. Se pou sa yo pa vle fè eleksyon an. Mezanmi, m pa t ka pale pawòl sa lakay mwen. Si m pale l, y a pral di nan Nò peyi an se lakay Moyiz Janchal. Men m te vin pale jodi a. devan moun nan Nòdès peyi an pou yo konnen menm moun ki pa vle fè eleksyon an se Madam Lalime se li ki reprezante Nasyonzini isi se anbasad amerikèn se nan boujwazi Petyonvil paske yo toujou gen kandida pou yo vòlè eleksyon bay sa k pase yo pa kapab pèp ayisyen. Jodi a, mwen jije l konpe nan peyi a. Kaka w fin tounen yon saklèv penalite. Nou pap kite nou nan pa w pwa. Se sa yo fè jodi a anndan peyi a. Pèp ayisyen, se pou nou konnen, nou menm pèp ayisyen, blan yo toujou ap ban nou dikte. Jodi a, Moise Jean Charles ansanm avèk pèp ayisyen an. Nou granmoun, nou grandi e nou konprann bagay la. M pa pale nou non, m vin pale nan depatman Nòdès peyi an. Se pou yo ka di se moun lakay mwen. Paske yo di pèp ayisyen an pa sou eleksyon. Mezanmi, anbasad amerikèn, anbasad defrans, anbasad kanada, gouvènman Ariel lan, se pou nou konnen yon gouvènman. Li lejitim pa ka fè anyen pou pèp ayisyen an. Mezanmi anbasad yo, la boujwazi, Ariel nou pa wont, nou pa leta pèp ayisyen an, nou pa yo pa ka manje, yo pa ka voye timoun lekòl, kidnapping nan kò yo, ensekirite nan kò yo, jodi a nou pitit Dessalines yo nou vin di lemond se pa blan ki pral pote Chanjman pou nou, se nou menm pèp ayisyen an ki pou fè chanjman peyi a. Jodi a, sa ki fè m plezi, Ayiti gen tan pou pale avèk yon pakèt lòt peyi pèp ayisyen e se Moyiz Janchak ki pran resonsabilite sa a. Pèp ayisyen, Ayiti gen tan pale avèk peyi Kiba, Ayiti gen tan pale avèk peyi Venezyela, Ayiti gen tan pale avèk peyi Lachin. Ayiti ki tap pale avek la peyi la Russie se sam vin di nou nou se pitit Dessalines pa gen moun ki ka di nou men ak ki peyi poun pale men ak ki peyi poun pa pale se sam te vin di la jodia nan tou di nan jodia ki dat 2 janvye 2022 se sam te vin deklare pou di nan m vin pale la nou ba Ariel 2 semèn 3 semèn, 1 mwa, si 3, 4, 5, 6, 7 fevriye Ariel pa ban nou sekirite, li pa ban nou yon konsèy elektoral, yon konsèy elektoral pou tout moun enspire konfyans pou se moun pèp ayisyen an deside ki pou vin dije peyi an, yo kwè se nan koupe gato, yo kwè se nan gouvèneman. Pwòp istwa pou yo fè lajan nou kite Desalin yo nou di sa fè nou mal pou yo paske peyi an pa ka rete konsa bann fout anraje nou wè nou gen solisyon sa ki la a se nou menm òm de goch yo ki gen solisyon peyi a se sa m te vin pale la a jodi a pèp ayisyen yo fè konprann pèp ayisyen an pa sou eleksyon oh pèp ayisyen an di sekirite pou kisa m di sa pèp ayisyen Moise Jean Charles Pitit Desalin yo, nou pa nan Montana. Montana, se ansyen prezidan Aristide, se Pierre Esperance, se Marc-André Commandemi, 2 gwoup ki t ap goumen 2004 wi, blan an fè yo fon sèl jodi an pou yo fè yon akò pou 4 an. E gen yon lòt gwoup nan palman an ki gen ansyen premye minis, ki gen ansyen senatè ladan l. Nan yon pics Dessalines yo nou pa ladann. Ariel fè yon akò gouvenmantal moun vin tire pou moso gato nou pitit Dessalines yo nou pa ladann. Nou tèlman pa ladann Ariel gon mwa pou di nou sa lap fè Ariel gon mwa pou di nou sa lap fè san sa lap eseye retire Ariel nan tèt peyi a. Ariel te konnen sekirite eleksyon ou demisyon. Eleksyon, sekirite oubyen demisyon. Si n pa fè sa nou wè pou li, Antoine Mankounye pa wè. Se sa m te vin deklare jodi an pou di non. Pèp ayisyen an, yo fè nou konprann p ap gen eleksyon paske pèp la pa vle eleksyon. Alòske pèp la di sekirite. E, se pa sèl Moïse Jean Charles ki di sekirite epi eleksyon non, se tout peyi a k ap mande l. Si yo kwè Moïse Jean Charles pou kò l, Avek boujwa petyonvil yo. Poukisa m vin mal avek yo paske yap fè koken yap fè mètdam m vin denonse yo e m pa pran mikro radyo pran konferans pou pale non m vin pale avek pèp mwen an jodia pou m montre yo m pa pou kòb leve men pou mwen pou yo wè si m pa isit oh souke yo pou mwen souke yo le mond antye gade ayè gade anbasadè meriken gade anbasad kanada anbasad defans. Boujwa vakabon politik gade non cheni gade non gade non gade non pèp ayisyen an nan men nou m vin pran manda nan men nou si nou banm manda sa a lòt semèn ayiti pral cho nou pap itilize zam nou pap itilize vyolans nou pap lòk peyi nou menm men avèk mobilizasyon si aryèl pa ban nou sèlfe sa avèk sekirite pou n fè eleksyon nan peyi a nap retirel nan tèt peyi a et pawòl sa a se pa pawòl Moïse Jean Charles et nan eleksyon sa a m poko voye moun al fè kat damalòg paske kat damalòg yo bon koken ki la bon koken ki la bon koken ki la poko al fè kat non se Moïse Jean Charles lè pou l al fè kat pou m di nou al fè kat annatandan nou bezwen yon CEP. ki marye avèk sekirite e Moise Michel di nou pral retire sant tabilasyon an nan koz eleksyon anndan peyi a. Sant tabilasyon an se li ki fè tout magouy yo pou blan yo, pou boujwa yo. Jodi a moun k ap atake m yo nou konnen byen gen anpil moun ki gen lajan son petro karibe a nan men yo, gen anpil moun ki genyen lajan nan men yo. Anpil moun gen respè pou mwen moun koudina yo m tap manke yon bagay si m pa te salye nou pèsonèlman palan moun koudina yo cheri leve men pou mwen si nou la moun koudina yo mèsi mèsi m salye nou m salye nou bon pèp ayisyen jodia m ape nou senk sèvi ann ale ann ale pèp ayisyen jodia. Twazyèm sèvis li pa nan non. M pral kreye on nouvèl klas ekonomik. Se pa sèlman nèg Petyonvil ki pou fè biznis anvan peyi a. Katriyèm bagay m pral vin anonse nou, m pral fè Ayiti pale ak tout peyi nan mond lan. M fin pale avèk peyi kontinan azyatik yo, semèn k ap vini an m prale nan kontinan afriken an kote orijin nou sòti. Ou mal pale avek peyi nan kontinan afriken an. Men map di nou tou Bon nou verite nou komanse pale avek ni ameriken yo ni fransè yo paske nou pa pral vann tèt nou nou di yo se pa ni boujwa se pa ni blan ki pou mete nou sou pouvwa se pèp ayisyen an ki pou ban nou manda e manda sa m konnen byen lap eseye pou mwen mwen se avèl pou n fon veritab revolisyon Pasifik anndan peyi a. Jodi a, m vin pale la a, m pa ka fin pale pou m pa mande jenès la ki la a leve men pou yo wè nou. Leve men pou yo wè. Leve, leve men pou yo. Moun dèyè yo, jenès la ki la a, leve men pou yo wè pou mwen. An nou dekonpake tout moun sa yo. Ou pa wè nou ret atake. M pa menm pale semèn sa yo. Se jenès la k reponn nou sou rezo sosyo yo. Bat yon bravo pou lajenès nou. Men pase. Èske nou tande? Gwo peyi yo. M te vin la a, mesaj ke li te vle delivre an, li pa t ka di l nan radyo, li pa t ka di l nan televizyon. Men, li vin di nou tou, Lòt bagay m te vin fè pou nou. Ou wè sa yo fè nou? Tout prezidan ki soti nan pwovens, depi l rive Pòtoprens, oubyen yo ekzile yo ekzile l, oubyen yo tiye l. Ebyen, Moyiz Michèl, lè l pwente peyi an, yo p ap ekzile l e yo p ap tiye l. Sou kanal pou mwen jodi a Jodi a moun ki soti anlè nan mòn yo Ki desann vin nan mitin sa a Moun ki soti nan fontyè peyi a Moun ki soti nan mitan Nòdès a Kote Nòdès M pa ta vle fin pale pou m pa t remèsye nou Paske jodi a m vin pran angajman nou Pou m enfòme nou m pral kontinye batay lan E m pa t ka fin pale la a. Paske m wè se seli djab bandito ap fè kèk kote nan peyi a. Non nou pa nan wout sa a. Men, m pa t ka lanse mouvman an san m pa t vin pale avèk nou. E, m ta swete nou, jounalis yo, jounalis yo, avan m ale lakay mwen, m vle reasire m, m pa pou kò m, m ap batay m balanse a. Poukisa? Premye bagay, m vin di ke malèmondantye fò Jovenel Moïse jwenn jistis. Moise sa ou fè montè rèd la ou diw pral atakem alonse m pa janm diw bagay poul pa rive andedan peyi a pase mwen se yon gran mèt politik kap pale avèw ti gason se yon gran mèt politik paske m pa fè politik pa aza nou fòmem pou sa nan yon peyi sosyalis kote m konprann politik epi m gen anpil eksperyans politik ti gason lè sa peyi a map konprann li. E ou k sonje lè Jovenel Moïse te prezidan m te di Jovenel me 17 fo pa w fè wi si w pa korije l me sa k pral rive w gason li pat vle tande e nou wè sa k rive jodi a men jodi a moun ki tire Jovenel Moïse yo ke yo vle ke yo pa vle Jovenel Moïse ap jwenn jistis osi moun ki vole lajan fo petro karibe yo ke Moïse Jean Charles t al chache pou Ayiti Lajan sa a, nou pa p pèdi nan Batia. Twazyèmman, moun ki pran lajan se ajan, ke yo vle l, ke yo pa vle l, y ap rann li kanmenm. Katriyèmman, moun ki fè krim politik yo, moun ki fè tout kalite bagay mal anndan peyi an, m tande y ap di se bandi sèlman ki gen zam. Èt gran nèg ki pentyonvil ki gen zam, k ap bay zam pou tounen yo. Kontinye demen pou yo wè. M pa pou kòb laprès. Moun òm sa yo silvouplè cheri leve men pou yo wè non sou kèl pou wè sou kèl pou wè sou kèl pou wè sou kèl sèlman pa gen yon lidè politik ki ka fè sa nan peyi a se pa manj gen chat ki fò non se pitit Desalin yo menm jodi a a bon bagay m nan peyi a a man ni patizan Jovenel Moïse yo ni pitit Desalin yo. Yo tout soti pou fè tèt kole pou yo goumen nan peyi a se manti men koze men koze ok sa vle di m vle rasire nou nou pa pran pòtoprens se mwen kap vini nan non nou m pral egzije yon sekirite pou peyi a nan pou peyi a nèt wi e yon CEP aprè sa map di nou tou map pwoteje tèt mwen si mwen pwoteje moun milyon paka pwotejem. Map vini sou non mwen jezi. Esi nou paka pwotejem map pral kote nan mitan pèp la nan geto nan katye yo nan tout vil yo pou yo pwotejem sa vle di m vle di nou sim pa vin nan lwès map pral nan gran sid poukisa kisa se tout peyi a ki konvèti an Desalin jodia. Sèl bagay, avan m ale, m pral fini. Mèsi. Avan m ale, pa sezi. Ban mwen mete pou nou. M sèlman leve men. Men pa pete koken avè m. Ban mwen mete bagay pou nou. M di nou premye bagay la, m apral ban nou yon drapo nwa e wouj. M apral chanje drapo Bewout la. Moun ki gen drapo nwa e wouj yo, leve pou yo wè. Dezyèm bagay, m pral ban nou lòt fòm bank. E pa sèlman 5 pou 100 moun ki pou jwenn kredi nan peyi a. Pi gwo rèv pa m, mwen fè m pa fè wout, m kreye yon nouvèl klas ekonomik pou se pa sèlman moun milat yo ki pran ekonomi peyi a. Epi tout jèn yo ap al pase krèm nan peyi Chili. Jodi a, gen de bagay nou menm nou rete pa n ap di. Mwen gen boujwa ki fache, ebyen m repete menm bagay yo. M t ap di yo avan Jovenel wi. M pa pale pou kò m, m te vle pale devan tout moun sa yo pou desizyon tretman yo pou yo gen fòs. Mezanmi, yon lòt fwa ankò, m mete m byen ba, m mande nou, m mande nou fòs e m respekte nou. Lè m gade volim moun ki la, lè m gade volim moun ki la, Moïse Jean-Charles pa ka ranse avèk vizaj nou. M vle di nou, m pran desten pitit nou. M pral vèse nou, m pral vèse peyi a an men. Sèl bagay, ede m konbat vagabon k ap atake m yo. Sèl bagay, ede m konbat vagabon ki vle detwi lepi m yo. Jodi a, peyi a, Moyiz Janchal pa pou kò l. Lena e Lenòdèz bat on bravo pou tèt nou, silvouplè. Jodi a, jodi a, m ba nou yon videyo M pa konn pou blan yo, m pa konn pou pouvwa a, m pa konn pou laboujwazi. 2 janvye 2022, nou pitit Desalin yo, nou lanse! Nou lanse, nou byen lanse nouvèl ane sa a. Sa montre klèman, jodi a, nou pitit Desalin yo se mèt peyi a. Si yo pa vle konprann sa, y ap bwè pwazon paske pitit Desalin sòti Pou pran pouvwa avèk pèp ayisyen yo, avèk moun ki sòti nan seksyon yo, nan diferent komin, nan abitasyon yo, nan komin yo, nan depatman yo, pou n retire Ayiti nan sa li la jodi a. Mèsi tout moun Nòdès, Nò, ki te fè depasman, ki te vin la. Mèsi anpil. M te di pou m salye nou, se sa m te vin di. Nou lage m nan batay, m pral goumen, kèlkeswa sa ki nan mwen Jean-Charles, men m pral goumen pou m retire peyi a nan sa li la jodi a. Ke Bondye beni moun nan avèk moun Nòdès peyi a. Le Nord, le Nord-Est, m renmen nou anpil. Mèsi pou prezans nou. Si nou pa kanpe avè m, nou pap ka mennen batay sa a. Ke Ariel tande. Sa nou di la yo merci pèp ayisyen an merci le monde merci merci merci merci anpil merci anpil.